Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, gwo bout bonjou ak bonswa pou nou tout. Nou kontan avèk ou e pa bliye jodi an se E mèkredi 4 janvye 2022 nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa a e ke nou pote pou ou la ki chaje avèk anpil gwo enfòmasyon kap fè la yn e doke pandan jounen an la a mèdam se mesye e ben nap diw lapolis fè Yon lòt gwo kout filè ki bay rezilta kote gen 4 sòlda 400 Mawozo ki yo menm mòtèlman blese e nan baz Ti Makak tou lapolis raboure nèg yo e sa w tande a la a se gwo rèl kay makorèl divès sòlda pou Ti Makak tonbe. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou nan dosye Amel Lafleur a la a, ebyen komisè gouvènman Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant, doke konvoke pastè a la pou al reponn kesyon, pou al bay plis detay sou aksyon sa yo k ap fèt anndan legliz pastè a ak pwòp pitit li, e nou wè donk se yon eskandal ki fè anpil pale, anpil moun pa kontan, konsa tou gen moun k ap defann pastè a, ebyen n ap di w ke E jodi e demen jedi 4 e ki pral 5 an janvye 2023 a, pastè Amel Lafleur dwe parèt nan pakè Pòtoprens pou al reponn kesyon sou aksyon sa ki bay anpil dout eske lakay pastè a pa fè ti bagay li oubyen E paske sil alèz poul fèl nan piblik konsa nou pa bezwen diw la chambre e kòman sa pase antouka se sa anpil moun yo menm yo reflechi sou dosye sa mèdam e mèsye zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti pwen kòm yo ebyen dosye ensekirite a la la polis ki yo menm deside fòk yo fini avèk kesyon 400 mawozo kap fè E lapli e rebotan nan Dimicho nan Kwadèboukè, ebyen lapolis la ak yo menm anvayi e divès sòlda 400 mawozo tonbe, note yon ti bout videyo kote Lanmò San Jou te di yo li met pye l atè. Humm li met pye l atè ebyen fwa sa a se lapopo ki mete tout bòt yo atè, se pa menm pye nèg yo met atè se bòt yo nèg yo met atè paske nèg yo vrèman djanm pou nèg yo anvayi 400 mawozo e mete atè divès sòlda 400 mawozo mèdam e mèsye enben ti makak la depi kèlke tan la misye ap fè pale de li nan laboul enben nou konnen toto ak ti makak se kòkòt ak figawo se pantalèt ak bounda enben mèdam e mèsye nou pral fèw tande tout detay anndan video sa ou pral sezi tande. Aksyon, Amel Lafleur ou pral sezi tande kòman lapolis arive mete dòmi nan zye sòlda sa yo. Bonne écoute, bon mercredi tout moun, nap tounen pou yon pwochèn video. Wi Jimmy, efektivman nan kad operasyon ke lapolis ap mennen atravè banditis a Duval nan lokalite komin Kwadèboukè, gen 3 bandi k tonbe, ki fè pati de gang 400 Mawozo a. Lapolis rekipere yon fizi daso, m pa konn si M 16 oubyen si se M 14, epi nan Bon Repo tou gen yon bandi k tonbe mòtèlman ki te akonp ki te sou motosiklèt lapolis vide l atè. Sa vle di ke nan menm komin Kwadèboukè a, lè w pale de Lapèn ou pale de Kwadèboukè, komin Kwadèboukè, sa vle di ke se 4 bandi k tonbe pou jounen an. Sa vle di ke pandan ke nou pa tande ti Magalie, ti Magalie ap mete suk sou bonbon bandi sa yo frèm? Wi lap mete suk sou bonbon nèg yo sètènman sètènman e jodia nèg yo rive yon pwen tou Jimmy fò di nèg yo nèg yo ap batay antre yo lè yap voye al tiye chèf gang parèy yo de fason vin gen kontwòl tèt baz tèt baz tèlman vin gen pepinyè kounya nan baz yo se pa sèlman misye ki chèf nan kwadèboukè gen plizyè lòt chèf gang tou kap opere kap fè beur yo lè misye genlè ta voye mande ranson pa nèg yo kanpe dan e men misye oblije antre kounya nan fòt mandyèk avèk nèg yo sa pèmèt yo kounya la tout moun se manche manch ou kenbe manch ou nan men ou. Pi m wè gen yap pale jisteman gen lajan ki bay se sa nou wè ke menm gwoup ti makak la ap pale la gen kòb ki bay sanbletil ke mesye je nèf yo ta jwenn kòb sanbletil ke izo ti lapli e mesye sa yo ta jwenn kòb men Gwoup ti makak a genlè pa jwenn eske se sa ke nou kapab di ou se pa sa? Bon mwen menm m pa pral pale vrèman de gwoup ti makak la ki jwenn ki pa jwenn pa bliye tout moun ki gen monopòl ekonomik la nan men yo se nan zòn sa yo abite. Sa vle di ke jounen jodi a, ki kote Ti Makak te gentan jwenn tout asnal am sa yo pou l gen yon lame avèk li ki byen ekipe, chas nèg yo ap vire ap vòlè machin nèg yo. Ti Makak menm gen machin blende. Fò w di moun yo sa tou, Djimi. Ou tande? Sa vle di mesye sa yo y ap vòlè machin blende. Sa se machin blende lapolis ke yo pran, Bonòm? Non se pa machin blende lapolis se te se son te machin prive pa yo ki a nivo 6 yo blende a nivo 6 nèg yo misye gen machin chèf la gen machin li a di ke rekri yo gen lòt machin lapolis yo vòlè men yap patouye enben jodi a al tonbe sou zo grenn yo jodi a o nivo de tomasen 38 nou menm gen moun nan ekip pa m ki arive viktim paske lè ke nèg yo fè. va sou misye, misye oblije vole kite machin nan, kraze machin nan, boule machin nan ak atwazè gen yon Nissan Patrol ki gen 4 tank ame jisko dan a manch long kap tire sou moun a wotè do moun kap pase machin kap pase gen anpil bagay ki pase anwo a lè lapolis vin enfòme yo boukle yo mete nèg yo nan wo yo boukle zòn nan nèg yo okipe Tomasè 38 Tomasè 35 Tomasè 32. Tomasè 34, Jiskaprezan la, gen anpil detonasyon anwo a paske lapolis genlè gen enfòmasyon ke Ti Makak ta rive yon kote li deziste, li ta menm arive mande ranfò paske o nivo de Tomasè 34 pi 35, gen 2 nèg toutalè a m te gen enfòmasyon ki t ap sikile a motosiklèt e machin pou kaptire a wotè avèk lapolis e ke lapolis menm reziste, gen 3 polisye k blese. Men lapolis fè 4 tèt, li fè 4 tèt, li sezi 4 zam, li rekipere 2 machin lapolis ke yo te vòlè pou li. Sa vle di ke pa la, nèg yo jodi a la yo kwaze azo gènen. Lapolis detèmine pou ke li fè fas kare avèk sitiyasyon sa a kap plonje peyi a dan le kawo. Men nou gen, nou gen yon odyo la e bonòm kote ke jisteman e sanble, sanble til ke mesye gwoup gang Ti Makak la yo kache la kounya la. Wi, anndan legliz Temwen Jewova onivo de Tomasen 35, mwen kwè, si m pa manti, 35 ou 34, ke nèg yo genlè antre anndan legliz la, yo kache, e ke lapolis oblije boukle zòn nan, paske popilasyon an genlè mete avèk lapolis kounye a la a, paske yo viktim, yo pwòp yo menm, yo oblije pa ka sitire bandi nan mitan yo. Voilà. Ebyen an nou envite moun yo tande ekstrè sa a e bonòm paske la son SOS ki lanse pou lapolis fè travay li e. Anvan ke w lage li, fò m di nou ke aktyèlman la nan minit kote n ap pale a la, gwo pwoblèm entènèt k ap travèse peyi a la a di ke kominikasyon mal pou pase. Si ta wè ke w gen yon koupi, detanzantan w a replase apèl la de fason kapab enfòme moun yo paske m pa konn sa k ap pase Digicel, si se sit yo touche anwo a onivo de Boutilye. Paske sitiyasyon an vrèman tanjib depi 5, 6 zè, entènèt la mal pou pase, sa fè gen de zenfòmasyon ke w pa genyen. Ebyen, medam mesye, ban nou envite w tande odyo sa a lenstan menm, gwoup gang Ti Makak la ki ta an difikilte, n ap mande lapolis, lame dayiti mesye aji, etan done ke nou wè deja gen 4 ki tonbe nan gwoup 400 mawozo an, ebyen men kote gwoup gang Ti Makak la kache pou kounya la, Nan lè sa misye aji pou nou. Men banm bon info. Si w ka fè mesaj la rive pi wo fèl rive pi wo. Wè men bandi yo konnya la yo sitèlman ap matrake yo men yo anndan legliz temwen de Jewova Tomasen 32 Tomasen 32 anndan legliz temwen de Jewova se la bandi yo kache pou le moman si w gen mwayen fèl rive w pi wo nivo pou yo tou trake nèg yo yn fwa. Vwala medam mesye SOS la li lanse se trè byen Eben bonòm si nou kite sa kèlke segond medam mesye nou aprann nan menm kad ensekirite an e yon ansyen depite ke sanbletil ke yo apèn kidnape la m panse ke nou kapab touche sa egalman. Wi Jimmy gen yon ansyen depite m pa konn ki lejislati li te fè pati men misye se konfime misye se yon ansyen depite ti rivyè de nip. Vaillant misye rele Steve Smith Mathurin nèg gen nan zòn miyè mèje ta kidnape misye nèg yo te byen ame jisko dan. Pou lenstan an e kòmsi nou pa konn kisa ki demand ki ta fèt paske nou wè ke souvan kidnaping sa yo lè il saji dè depite dè senatè nou wè tout tan yap repwoche mesye sa yo pa rapò yo ki te konn ba yo zam men depite sa li menm nou poko konn kisa yo repwoche l apeprè si l te nan vye bagay louch. Bon, pako gen moun ki konn ki sa yo repwoche misye, men pa gen moun ki konnen se ta yon kout dwèt ki ta fèt, epi yo ta rive mete poze lapat sou misye. Pou le moman kounye a, se nan zòn nèg yo kidnape l. Dabitid nan zòn nèg yo gen kidnapè w la, yo pa al nan menm zòn nan avèk ou, pase lè lapolis ap chèche dè enfòmasyon, yo genlè al yon lòt kote avèk ou an deplasman, de fason yo menm pou yo kapab gen kontwòl ranson an. Epi nan menm kad afè. Pastè Anel Joseph kap bay pwoblèm li konnen te gon konpwokasyon deja de komisè di gouvènè de de pòtoprens la ebyen jodi a la misye gou lòt dezyèm konvokasyon nan kad afè de la boule 12 baraj e fouy yap fouye mezi machin kap pase pa bnè yo gen tout kalte tip de machin nan men yo. Sa vle di ke la a, lapolis gentan okouran ke mesye sa yo kache nan legliz la, y ap mennen operasyon la pou fini avèk gwoup gang. Men, men, men jan, se jan n ap di l la medam mesye, pa p gen moun ki konn ap tande kesyon ti makak. Men, men, meyè solisyon an, se, se lapolis arive elibere 2 gang sa k anwo a, pasaj la anwo a an atandan l ap vin sanse primòdyal pou popilasyon. k ap frekante lòt zòn avwazinant yo, lòt depateman yo, epi de de kounye a yo pral chèche etabli yon perimèt de sekirite pou yo atake Matisan, se de fason pou kapab kòmanse delibere zòn yo pou mwen menm. Men, men, gwoup ti makak sa a, kiyès ki ta dèyè sa a? Byen ke nou konnen gen anpil non k ap site, men kiyès moun ki ta dèyè mesye sa yo k ap finanse yo e ki fè ke yo gen tout pouvwa sa a sibitman la a? Nou pa gon ide? Bon se pa ide pa ta gen non men tèlman gen gen vin gen divèsyon men jodi a la si w ap tande vrèman gen yon gwo bank nan peyi a ki sanse an fayit se sa fè M konprann sa w vle di a n ap pale lè bidyo gwo gwo towo sa yo gwo oliga sa yo Wi gwo gwo bank nan peyi a jodi a k ap fayit. Yon gwo bank nan peyi a. Jimmy, gen lòt bagay pou anonse pou kominote ayisyèn nan tou. Nan kad festivite fen dane, fèt fen dane yo kote ke Izolan, atis Izolan ki de Barikad Crew ansanm avèk Tony Mix tout moun konnen DJ moman an e ke yo gen yon konvokasyon demen tou nan Parquet de Port-au-Prince nan kad mouvman blanchiman dajan avèk gang yo. Pati ke la poul pou leta ayisyen son blanchisman li paske depi w asepte al jwe pran lajan nan men nèg yo lòt bò ou nan blanchi lajan vo nèg yo e sa rantre nan kad teworis e pa gen lis yo pap mare nèg sa yo demen paske si w al gade nan dènye moman yo la gon yon atis ki te fè pati de Barikad Crew li mande pou yo arete Izo e li menm mande pou yo arete Fantom. kap finanse gang yo. Ou tande? Epi kanmenm se kanmenm se kanmenm yon gwo akizasyon yon moun ki te nan menm gwoup avèk ou ki konn ap dòmi avèk ou ki konnen w byen ki fè demand sa èske pa gen èske nou pa ta ka di se kesyon jalouzi bonòm. Bon nan dènye moman m pa pral di jalouzi non paske sa pral depann de kòman ke misye konsevwa sitiyasyon an de sa l sibi de nèg yo paske gen de lajan sal kap gen de lajan sal kap flannen. Depi nèg la gen dwa pa asepte patoje nan menm sitiyasyon avèk nèg kap sikile lajan an, li oblije mete l alekstrè, epi l rantre tèt li, epi jodi a li vle devwale, li pa kite okenn ago li pote la, depase demen se li kap wont devan popilasyon antanke atis li pap ka pèfòme ankò, lap pèdi tout privilèj li gen. Wala, wala. Men kounye a la, e pase nou wè tan, nou tande mesye sa yo gentan pran kòm pretèks, yo di se paske e, e Izo t ap entimide yo, t ap te, te, te menase kidnape yo, se sa ke yo di medam mesye, yo di etandone pa gen leta, pa gen lapolis, se sa yo di. Sa a se yon foulay. Mh, foulay. M pa pral kwè sa, pase ke Tony Mix, Tony Mix abite Kafou, li pase Kafou chak jou. Mh, mh, mh. Ah ok, ok. Li pase Matisan chak jou. Sa vle di ke li vle jwe, li vle jwe pou nèg yo, li jwe nou an sans pou ke li menm li sekirize tèt li. Men avèk Izolan ki abite o nivo de Akayè, pou ki sa l pa al jwe pou nèg gang Kanaran yo? Se la m ta kwè ke nèg yo ap chèche achte po yo. Men si Izolan kite o nivo de kot Akaden an, kot Bèze Akaden, epi se nan kot Sid la l vin jwe, sa vle di ke la montre gen yon relasyon ekstèn ki vrèman. Existe entre neg yo. Antouka medam mesye nou kapab konstate endirekteman bonòm gen seri de nèg ki te konn ap pèsekite prezidan Jovenel la nou wè ke endirekteman mesye sa yo yap jwenn sanksyon yon moun tankou Izolan ki te konn ap met moun nan lari monchè bagay yo pa piti non la. Bon m pa pral di mete moun nan lari non, men yo te gon boul lajan nan men yo kap blanchi e jodi a blan an li menm atravè de aksyon k poze a li menm pou l lave lè men pou l montre ke l pa t enplike dirèkteman de sak pase ansyen prezidan feu ansyen prezidan feu Jovenel Moïse li oblije kòmanse ap denonse nèg e sa fè l kite Ariel la kou n apre Ariel mare nèg ba li pase Ariel nan moman an se sèl nèg ki ka mare nèg apre yo mare l tou wi. Wi wi sa w di a enpòtan pou moun yo konprann ke Ariel kap mare moun la se pa Ariel ki vle se pa volonte pa l. Pa enterè w demen maten yon jij ki pran konsyans de tèt li si l vle fè jistis peyi l mache yon fwa ke li twouve sekirite pou tout fanmi l popilasyon ayisyèn nan kapab li ka denonse nan kad de enstriksyon li denonse Ariel dirèkteman li fè mare Ariel wi. Ou panse sa? Se pa li k gen volonte an non se konsyans entènasyonal la ki pral jije bon gen de nèg yo kòmanse met atè epi yo mare nèg sa pou peyi a vin anòtalemi pase pa gen anyen ki dwa kiyès blan pral parèt blan gen pwòp vèb pa l jodi a se pa san rezon yo tounen yo fè madam maniga kòm yon figi de pou parèt la kounye a nan tèt bagay akò akò de wo bagay de wo nivo a de fason aryèl ap rete kòm PM epi y ap mete 3 moun Epi kounye a bout jije peyi a pou yo te fè lès eleksyon. Tande. Son stabilite yap chèche. Paske pa bliye Maniga te pran lès eleksyon. Se pa pa lèzin. Ann di nou pa pral menm di se te yon fo eleksyon li te ye. Se te yon koudeta ki te jete li. Epi se menm yon koudeta li te fè tou. E ya di ki frap pale pepe ya pale menm pe. Voilà voilà antouka bonhomme mèsi anpil pou ti limyè sa donk nap pale la pou kounya la sa vle di ke lapolis sou teren an la lapolis sou beton an la. Wi jiska prezan nèg yo onivo de tomasen la yo fon sè nan embò kantite cha ki gen wa avèk machin blende lapolis onivo ap fè yon fouy seryezman wa de fason kapab wè kòman yo kapab fini avèk sitiyasyon an e pa bliye nèg ki gen monopòl yo depi fò san wayò abite jodi a la ekonomi nèg yo vrèman ap desann paske nan double nan double konpayi sekirite plizyè lòt konpayi ame lòt nèg pou sekirize yo mennen pitit yo lekòl oblije ap achte machin blende tou nèf nan kad achte machin blende a di ke lè w achte l oblije peye kach. E kounya la ou pa ka ouvè magazen ou bag lavi la ankò se pou ou ka pral de Petyonvil e fòk ou sekirize tèt ou fòk ou mete chanm ou blende tout sa ladan a di se kounya pa gen antre men gen depans ou te oblije kounya la jwenn yon antant avèk lapolis kounya la pou konn ki prim ki genyen epi pou mache pran vakabon. An menm tan nap mande nap di moun yo fè atansyon anpil paske etan done mesye sa yo lajan yo ap fini. Nou pa ta swete kòmsi gen kèk moun yo pou yo pou yo kòmsi pou yo ta kidnape paske nou wè se sa lè ou wè kòb yo ap fini konsa tèt yo cho fen dane antouka lapolis pa gen paspouki manyen yo pou nou mèsi anpil bonòm. Wi pa gen pwoblèm antouka Jimmy m pran leson a nenpòt ki mo si ki entènèt la pa fè nou defo nenpòt sa ki gen a ou kapab jwenn li epi pou ou fè pou ou kominike avèk kominite ayisyèn nan. Ok. Trè byen. Mèsi anpil frè pam. Mèsi anpil. Ok, pa gen pwoblèm Jimmy. Vwala e medam mesye evidaman e nou te gen bonòm avèk nou zanmi pa nou e ki ap viv nan peyi an ki konnen aktyalite peyi an byen e nou toujou di li enpòtan ke nou ale nan sous lan Donk wi, jan n ap pale la pou kounya la gen plizyè operasyon k ap mennen la. Donk antandi omwen bòn nouvèl gen omwen 4 endividi nan baz 400 mawozo ki mòtèlman tonbe. Sa n ap pale de yè. Epi san konte pou jodi a la nou aprann evidaman gen deja gen blese e gen plizyè cha blende pou kounya la nan laboul 12. Men. An nou rete pozitif, nap di lapolis frape yo, epi nou toujou dil hein, pa gon moman ke lapolis ap frape pou ke lame dayiti pa prezan medam mesye, nan sans sa lame an e kontinye frape yo pou nou. Men an atandan medam mesye nap retounen sou dosye Amel Lafleur an wi, nap retounen sou dosye Amel Lafleur an, e kote ke sèt fwa si ebyen demwazèl la, E li menm li sòti nan silans li an li pale mande demwazèl sa m pap di timoun paske se kanmenm yon granmoun kanmenm se yon pwofesyonèl li ye ebyen men kisa li di nan dosye Amel Lafleur an li konnen li grandi a papa l li konn papa l ebyen gen bagay li konnen papa l pa fè medam mesye san pli tade banm evite n tande ekstrè sa pa la suit nou menm na va pote jijman pa nou.